Granmoun lakay mwen gen yon pwovèb ki di konplo pi fò pase wanga. Hum! E lè yo di pwovèb sa a yo konn poukisa yo di l. Enben jounen jodi a la a pa gen diferans antre Aksyon nèg nan Pòtoprens ak aksyon nèg nan depatman Latibonit lan medam e mesye. Aprè asasina 7 polisye sa yo, ebyen pawòl ap tire a goch a dwat, sa ap akize sa, lòt la ap akize sa, tout moun ap akize moun, men finalman kiyès ki vrè koupab la? Kiyès ki voye 7 polisye sa yo al nan bouchi sa pou al mouri anba kout bal bandi nan Savyen? Enben se sa nou pral envite w dekouvri anndan videyo sa medam e mesye, ou pral sezi tande koze ki genyen nan peyi dayiti, ou pral sezi tande kòman pou pòs nèg ayiti prè pou yo fè nenpòt ki bagay touye moun, kidnape moun, whatever sa l ye a nèg nan peyi dayiti prè pou yo fè l depi se pou pòs. nan leta. Ebyen medam e mesye, direktè depatmantal latibonit lan misye ka anba kòd, misye gen pwoblèm paske pawòl yo ap sòti a goch a dwat e yo jwenn divès gwo palto nan pòtoprens, divès enspektè, komisè gouvènman, nèg yo mare sosis yo ak bandi, nèg yo mare sosis yo ak gang ou pral sezi tande kòman nèg yo planifye. Asasina sa sou 7 polisye sa yo, nèg yo pa menm gen chans pou rale zam, enben bandi anvayi yo, fini avèk yo. Videyo sikile pasi pala, videyo chokan, ou pral sezi tande koze. Videyo sa a, pataje l, pataje l, kite kòmantè ou anba li pou di nou kisa w panse, èske peyi sa ap janm bon, èske Ayiti vrèman kesyon ensekirite a l ap fini, Eske Ayiti vrèman ap delivre anba men nèg nan peyi sa ki yo menm pa vle wè kesyon sekirite a menm? Fòk peyi a konsa pou yo fè lajan. Fòk peyi a konsa pou yo kontinye chèf nan peyi sa. Antouka, rete konekte sou videyo a jiska lafen, n ap tounen. Yon tèks ki soti a e ki son verite selon Leonel Lazarre sou sa k pase Lyankou la. Fòk mwen di n ke s on bagay ki grav wi. S on bagay ki grav anpil, anpil, anpil, anpil. Asasina de 7 polisye a Liancourt, 3 o grade de la pnh sont accusés. Sa ki parèt biza nan sa se ke mwen menm sa fè 2 fwa mwen viv sa nan vi m. Yo asasinen Erik Jan Batis nan aswè, nan demen Jak Lafontan, komisè te gentan konnen se baz Ti Makak ki asasinen l epi l konvoke Ligo Dezi avèk Ti Jan. Dezyèm fwa sa ke sis sèt polisye asasine Lyankou epi gon tèks ki gentan di w ki moun ki asasine yo. Bon èske n ap janm gen yon peyi? Esi n tande esplikasyon majistra a, esplikasyon pòtpawòl lapolis la, pòtpawòl sendika a. Yon udmo se mil goud yo ba li pa jou pou l manje. Donk nèg la sot lakay li san yon goud. Mil goud sa m pap ba w manti, li pa ka manje tout. Li pral al chèche yon manje senkann dola. Paske gen 2 bouch, 3 bouch, 4 bouch kap tann lèl rantre li menm. Donk li oblije antre avèk 150 dola. Sa se sa se Udmo ki pa nan bras la. Ou ka jwenn yon Udmo lèl kwè sa Louko, Louk sa kap fèt la? Monchè ba yo pa bon. M ba w 5000 goud, m ba w 2500 goud. Epi sa edel pandan jounen an. Men yon nèg ki pa gen kontak, li pa gen zanmi. Li pa konn pèson moun nan peyi ya. Mil goud pa jou. Poul fon job sal. E job la polis ap fè la son job sal lap ye. Paske fas a bandi yo. Ok son job sal. Deja li pa gen minisyon. Li pa gen katouch. Zam ki nan menl la pa reponn. Poul ta ba yon repons proposyonel. A zam ki nan men bandi yo. Donk li riske vil chak jou. Konprann byen. Konye. Men 7 polisye mouri epi deja yo di w ke son konplo nan nivo o grade lapolis la. Bon, m pral gade ki anba sa pral pase wi. Men tèks la. Selon yon rapò dankèt pibliye pa le sèvis departemantal de ransènyman de Lartibonit soumi o direktè depatmantal de Lartibonit relatif a lasasina de 7 polisye a Liancourt, le 25 janvier 2023. Il s'agit d'une attaque planifiée à Port-au-Prince. Attendez bien, madame, monsieur. Il s'agit d'une attaque planifiée à Port-au-Prince. Trois hauts gradés de la police nationale d'Haïti sont concernés, dont deux inspecteurs généraux et un commissaire divisionnaire, quatre gangs armés, dont trois dans la Tibonite et un autre dans l'Ouest, ainsi qu'une organisation politique. Hmm. À en croire ce rapport, cette démarche avait pour objectif de provoquer un chaos dans la Tibonite pour déboucher sur l'assassinat du commandant de l'arrondissement de Saint-Maur et du directeur départemental de la Tibonite DDA par des policiers. Cette opération consistait en outre à attaquer un commissariat éloigné mais accessible pour, pour rejeter la faute sur le temps des renforts. Assassiner des policiers pour provoquer l'effet de Pétionville contre le commandement local. Libérer toutes les personnes sous couvert de l'évasion. Soulever les policiers contre tous les commandants de la juridiction de l'Antibonite. Atake fizikman le DDA, Itilize des eleman de rezo sosyo pou oryante lopinyon vè yn fot de kòmandman. Ou panse nap sove? Èske ou panse ke peyi sa a M espere ke nou te tande debi emisyon an. Mwen te di n ke. Sa nou wè la, sitiyasyon li bokou pli grav ke sa nou wè la. E m te di tou ke la polis la gen pil chans pou nou pèdi la polis la madam mesye. Paske jodi a polis ki la, se yon polis kap fè teknik selman. Se yon polis ki trè politize e se yon polis ki gen afilyasyon a gang. E lò di politik, ou di enterè, lè w di gang, ou di yon pati de lentènasyonal paske madam Lalim pran responsabilite l pou la federasyon dè gang. A bon antandè sali. N ap pran poz andoune n ap resevwa ou di e grav anpil, li trè grav. Laza kòman nou ye? Bonswa Louko, bonswa Ezayi, bonswa Pyè Maten Tatout, bonswa Aleksidò, m salye metè an òd la. M salye tout oditè oditris k ap koute emisyon Maten Deba, sila yo ki sou entènèt la k ap koute nou nan dyaspora. Mèsi Louko pou ti tan ke n pral fè pou n pale la. Ba yo vrèman grav, m t ap tande majistra a, li an kou a, se vrèman grav. Se jis pou m di w konsa ke avan n kòmanse rantre nan fon deba a, depi w kite w depann de moun, Ou pa wap pèdi otorite w kèlkeswa moun kote ye a. Se youn nan rezon ki fè sa kap pase la a, petèt eske lapolis te gen otan dotorite pou l entèvni Lyankou? Lè n konnen si n tande deklarasyon majistra a, se moun yo kap voye kòb ba yo pou yo manje, ki otorite ke yo genyen, kisa ke yo ka fè parapò avèk yon pwoblèm ki genyen? Lè ou defann tèt ou. Li pèmèt ke w ka pale nenpòt kote, ou ka fè nenpòt bagay. Trè byen. Trè byen. Jodi a Lazarre, c'est quoi la situation de la police jodi a? Aprè tout bagay sa yo. Sa sitiyasyon ye? Nou wè polisye nan lari tout kote, manifestasyon a goch, manifestasyon a dwat. Sa sitiya, di peyi a, tanpri. Avèk tout kè w Laza. Ok? Jodi a, kisa sitiyasyon ye pou la polis? Louko m santi ke nan jan wap poze kesyon m san m santi w fatige, m Anpil. santi w fatige Anpil. pa rapò avèk ansanm de inisyativ ke ou pran swa nan emisyon an oubyen de aktivite sosyal ke w toujou antre anndan yo pou omwen ou ede sa ki pa kapab yo men finalman m santi ke ou dekouraje pa rapò avèk jan sitiyasyon peyi a ye la a. Anpil. Jodi a la, nou gon lapolis ki tèt anba pa rapò avèk, ou santi ke pa gon kòmann vre dirèkteman o nivo lapolis pa rapò a sa kap genyen la a. Polisye pran lari Okap, Gonayiv polisye nan lari, Sen Mak polisye nan lari, Jeremi polisye nan lari, Pòtoprens menm se tèt chaje. Men se swit avèk lanmò 6 polisye nan Lyankou nan dat 25 janvye ki sot pase la. Epi epi pa bliye dòk sak pase Petyonvil la tou. Wi Laza. Alo. Di sel ka bay problem. E, wi wi Laza. Ya, ya pa ke, ya pa ke lyan kou gen e, ekzakteman dòk sak te pase Petyonvil la. Laza ou la? Minutage la ap mache. Maten pou m leve m vin fè emisyon la. Si m pa gen gason sou mwen m pa vini non. Se vre wi. Pase m pase yon weekend ap reflechi, m ap gade, m pa wè anyen. Tout est à refaire, peyi a kraze. Sa fè mwen te di nan semèn nan entènasyonal la se yon konplo yo gen sou Ayiti. Enben, son mechanste gratuit ke yap fè a peyi a. Ya e e e e ann ale Lazarre, komunikasyon te te te te entewonpu. Wi, Wi. e efektivman se se sa m wè. Kidonk e men sa kap pase la o Louko, nou te e wè ke l ta pral rive paske se toutan ke nap raple sa, si pa gen yon ansanm de bagay ki fèt, si pa gen dè desizyon ki pran, e sa kapab pi grav o nivo de la Police Nationale d'Haïti e nou wè pandan tan sa yo gon pakèt kote polisye pran lari e jiskaprezan gen de zòn yo di m ke gen polisye ki nan lari. Nan Latibonit yo di m ke polisye yo an gad ke direktè depatmantal la pa kapab rantre nan komin la. li pap vin nan komisarya a, mwen tap pale avèk youn nan madanm polisye yo aktyèlman la ki Gonayiv ki nan komisarya a, lèm te mandel kòmanl wè polisye yo ye, li fèm konnen ke tout polisye rete nan lakou a, yo fè konnen ke tout otan yo pa jwenn kadav polisye yo, yo pap pran lari pou yal travay, e tout otan yo pa chanje yon direktè Yo pa sonje direktè depatmantal sa a ki pa ka mete pye l nan komisarya a, yo menm yo pap kanpe sou mouvman ke y ap fè a. Donk direktè depatmantal la aktyon la l pa ka al nan biwo l, se sa? Non, li pa kapab ale. E menm enfòmasyon ke n genyen, operasyon ki te mennen an direktè a sanble pat menm o nivo depateman. Se sa nou jwenn kòm enfòmasyon. Kounya la, kadav 6 polisye yo atè. Nou on la police la pran nan on anboglio pèsòn moun pa konnen kòman l fè antre ladann kiyès kap sòti ladann. Wè se sa. E youn nan bagay ki fè nou plis reyaji o nivo Synapoh a se paske depi samdi nou wè ke on on on bon m pa ka di sa rapò. Èske n ka di son trak? Alò se sitou sa m te bezwen pale avè w maten an. Li pa trak? Li pa trak paske nou verifye ke. Enfòmasyon an son enfòmasyon de bòn sous ke l ye. Donk, se, se, se konfime, sa nou wè sou rezo sosyo ki denonse ke son plan, son konplo pou tiye, pou asasine 6 polisye yo nan Liancourt la, li soti nan direksyon depatmantal Latibon, Latibonit de, de, de lapolis. Efektivman l sòti nan sèvis ransèyman nan direksyon depatmantal Latibonit e anpil moun fè konnen ke se kout plim direktè depatmantal la. Sa w di m la a? Jiskaprezan m pa konnen. Jiska prezan m pa konnen, men gen anpil moun ki abitye avèk direktè depatmantal la, tout moun ki wè dosye a di konsa ke sa se kout plim direktè depatmantal la. Si l se kout plim li Louko, nou mande a direk avèk enspeksyon jeneral, a lajistis pou tande direktè depatmantal la, paske Louko, ki sa, ki wòl yon sèvis de ransèyman anndan la, anndan lapolis oubyen yon lòt enstitisyon? Se prevwa sa k kapab fèt. Kòrèk. Kidonk. Mete de ajan la pou verifye vil la gade yon ansanm de enfòmasyon an ka ou pral gen yon bagay pou yo gentan konnen ke kisa ke a fè. Premyèman, fay nou retwouve nan rapò a. Premye rapò ke direksyon depatmantal la te fè sòti, li te di konsa ke se 6 bandi ki tonbe, 2 polisye blese. Ok, premye rapò a. Premye rapò a, se sa li te di. Apre, direktè a vin kontredi tèt li lè l vin gen enfòmasyon kote ke se 6 polisye k mouri, pa menm gen bandi menm ki menm tonbe nan kan nèg yo. Ok. La gen pwoblèm. Nan demen maten, direktè a moute sou tout radyo pou l di ke mesye Lyankou yo te an difikilte, mesye Savi yo atake yo yon premye fwa, yo repouse yo, komisarya mande bakòp, yo atake yo yon dezyèm fwa, yo repouse yo, twazyèm fwa yo repliye, y al chache plis gason ak plis minisyon, ak plis zam, ebyen yo vin atake nou pi fò. Bakòp yo, se li k te voye yo. Men, si se ou k te voye bakòp, al ranfòse mesye yo pa rapò avèk atak ki fèt sou komisarya Lyankou a, poukisa senk jou aprè, sèvis entèlijans komisarya sa tèlman rapid, daprè mwen menm, 5 jou aprè, gentan pwodwi, mwen menm poko janm wè sa rive on fwa depi lè m egziste nan peyi sa a, a laj ke m genyen, gon bagay ki pase, moun gentan konnen otè sa k pase ak tout moun ki konplis nan sa k pase a. E nou wè ke se plis yon rapò kote ke Nou wè ke sanble direktè a gen yon pwoblèm avèk yon seri de moun swa nan eta majò lapolis oubyen yon seri de lòt moun ki nan lapolis. Donk li mete, li mete l sou do yo? Li mete l sou do, si w ap swiv, w ap wè ke li di ke konplo a monte Pòtoprens, li gen 2 enspektè jenero ki ladan l, avèk yon komisè divizyonè. Men poukisa direktè depatmantal la pa t okouran, sèvis ransèyman pa t okouran de sa k ta pral pase? Pou ki sa se aprè l, m ka konnen ke aprè vin gen dè enfòmasyon preliminè, ou ka toujou kolo, kolekte done sa yo. Trèbyen. Men pou ki sa se aprè bagay la fin pase? Louko pou ki sa sèvis ransèyman sa fyab konsa jiska prezan sèvis sa poko janm bay ki kote kò polisye yo ye? Trèbyen. Trèbyen. Pou ki sa kò polisye yo, sèvis ransèyman an, ou gen anndan depatman la, ki di w ke Carl Henry Boucher te nan konplo a, men, mezanmi, Random moun ee fòn eseye konprann Carl Henry Boucher pa gen anyen pa gen pòs de responsablite anndan lapolis depi aprè 12 mas Carl Henry Boucher se lakay li li ye men poukisa on rapò endekse Carl Henry selon enfòmasyon n gen paske Carl Henry se nèg Lyankou Carl Henry Boucher te pale avèk direktè depatmantal la kote ke fanmi l te an danje parapò a nèg k ap tire nan zòn nan. Ebyen li te rele direktè depatmantal la m panse ke ki se lojik. Nòmal wi. Jodi a si wap fè emisyon la nan radyo mega ou an difikilte fò rele responsab komisarya petion ville la pou metel okouran de ou an difikilte. Se klè, se klè. Kidonk kal Henri Boucher son ije ke li ye li fè apèl avèk direktè depatmantal la men direktè depatmantal la te bliye tou gen lòt moun ke kal Henri Boucher te pale ansanm avèk yo sou sa. E se avèk sèlman talan li bouche tete pa li. Men se yon dwa ke li genyen antan ke yon enspektè jeneral. Si fanmi lan an difikite pou li rele responsab komisarya pou li di ke fanmi an an danje. Ben, nou wè ke se yon rapò, yon swadizan rapò. Sa, sa nou pa rele l rapò. Paske yon rapò de yon sèvis de ransèyman, se pa sou rezo sosyo. Pou mwen menm mwen t ap wè l. Pou lòt moun tou te ka ap wè l. Trè Se byen. sa k fè ke nou mande pou Enspeksyon Jeneral tande Direktè Depatmantal la, pou Lajistis tou tande Direktè Depatmantal la, pou l ba l plis enfòmasyon pa rapò avèk sa k pase nan Latibonit la, paske bagay yo twò fasil mesyedam pou sispann fè mouri konsa, tout moun kwaze bra yo, se menm jan te pase vilaj la, se kòmsi se polis yo ki te pot tèt tèt yo ale nan imigrasyon, ou pa janm tande yon moun ki janm sanksyone. Louko nou bay garanti, wè fwa sa, dwe gen moun ki sanksyone nan pi wo nivo a. Tout moun ki konnen ke yo enplike nan sa, dwe gen sanksyon ki pran kont yo. E si pa gen sanksyon ki pran kont yo? Polisye yo ap fè otan de dega e lè sa pa gen pès moun kap kapab kenbe pou polisye yo pou jan ke polisye yo pale ansanm avèk nou. Di nou, nou se 5 sendika anndan lapolis la, fòk fè presyon sou eta majò lapolis la, fòk gen dè sanksyon ki pran. Se pa ka yo menm ajan toutan kap nan izolman, fòk yo tande tou gen dè moun ki nan izolman tou pa rapò a sa k. Se klè. Mèsi anpil Lazarre e avan m ale eske pwoblèm nan se pwoblèm de direktè jeneral li ye nan Polis la? Bon mwen menm m ap toujou di l e m ap redi l ankò petèt yon moun ou ka gen pwoblèm avè m dèfwa paske se repons sa m bay Louko pandan 3 dènye ane la nou pase 3 direktè jeneral. Si n pase twa direktè jeneral la. Yo chak fè ennan, ennan. Si n pase twa direktè jeneral la lapolis, èske pwoblèm nan vre te repoze dirèkteman sou yon direktè jeneral lapolis? Èske se li k koz? Li gen pa de responsablite l paske l se direktè jeneral lapolis. Demen maten la a, bon, poukisa jodi a la a, gen yon seri de bagay ki pa ka fèt? Sa ka rive petèt direktè jeneral lapolis la li limite nan aksyon l. Mete yon moun direktè demen maten la, eske Marc sa lap bezwen poul mennen operasyon eske eske yo yo tou nan primati oubyen eske yo tou nan palè nasyonal? Kòrèk. Mwen m panse ke jodi a la son lapolis ki dwe gon pase men ki fèt la ladanl, gon seri de moun ki paka nan lapolis la ankò parapò avèk jan konjonkti ale la. Nou bezwen de moun ki ka pran responsabilite yo, ki ka enspire polisye yo konfyans. Nou bezwen de moun ki kapab pale avèk polisye yo. Nou bezwen yon sanm de moun nan inite espesyalize oubyen nan komisarya yo ki ka pale avèk polisye yo. Paske lè w gen yon twoup nan men w, se pa pè ou fè twoup la pè. Se ramne w ramne twoup la, se pale w pale avèk twoup la pou fè yo wè nesesite ki genyen pou yo kapab travay, fè yo konprann ke peyi a repoze sou do yo an matyè de sekirite. Men ki konpòteman ke yo dwe genyen, men pandan se tan tou, fòk leta pran responsablite l anvè moun sa yo k ap batay maten, midi e swa. Mwen menm, chanje direktè jeneral jodi, chanje demen, Ra, Ramo te la, Ramo chan, chanje, menm ekip Ramo ankò griye l. Mete Le, Leon Chal, li ale, nou met Elbe kounya la a, tout moun estime ke Elbe pa kapab demen maten retirel be meton lot se menm kout kout kout baton anko paske sak pou pemet ke nou bay rezilta nou paka ba li nou gon la polis kap fonksyone a la manyè di peyi a la manyè imaj enstitisyon nou yo louko mbal yon pawol eske ou konnen si te gen o mwen on paleman ki te la derive sa yo te gen dwa pa janm pase rive. Paske palman an gen nèg ke l t ap entèpele, gen fanm ke l te kapab entèpele, gen desizyon l te kapab pran pou ranfòse lapolis la. Men nou pa gen ni youn ni lòt. Nou pa gen laprezidans, nou pa gen palman, nou pa gen lakou de kasasyon ki te kapab ranfòse pnh la. Men mezanmi se nòmal. Ki pi bon rezilta ke n kapab tann, atann de lapolis la la, lè n konnen ke premye Ariel Henry li se sèl kòk chante la? anndan baskou a. Se li menm ki pou deside, ki pou fon seri de bagay. Li se premye minis, se nòmal peyi a fòk gen moun ki pou dirije l. De fèt li se premye minis, fò l pran responsabilite l, fò l asime responsabilite l. Se youn nan rezon ki fè ke nou di polisye yo, pa koute moun nan politik ki pral dirije yo vè kay premye minis Ariel Henry pou y al tire sou kay premye minis Ariel Henry. Sa nou pa dakò l. Nou pa dakò l, nou gon mouvman nap fè, ann met tèt nou ansanm pou nou fè mouvman pou l ka reyisi byen. Politisyen bò isit toujou ap itilize mouvman lapolis pou yo fè bè yo, pou yo lage yo sou do lapolis. E Nou mande tout moun met tèt ansanm, fò n sove lapolis alouko n pa ka kite lapolis a kraze. A men men men men men nou nan faz la bagay la difisil. Ebyen louko, se sak fè ke nou fon nou fon apèl lokal. Lase pa bliye pa bliye Lionel Lazarre e. Ti Biden nan pral kraze la polis la tou wi. Bon e bagay sa se yon nan lot pwoblem. Wè ti Biden nan tet chaje. Kenny mwen ou pa ka anpeche. Bon kou pa ka anpeche. Pwoblem yo anpil. Mèsi anpil frèm kenbe la bon kouraj. Mèsi louco se yon plezi. Kenbe la alright tchao. Vwala se te donk Lionel Lazarre pot pawol sendika donk lapolis la. Banm li pou nou.